Gen yon manje ki andedan kay la. Ou konnen si w manje manje sa a, li pap bon pou ou, l ap deranje w. L ap ba w gwo vant fè mal, l ap ba w dyare. Men kisa w fè Ou fè eksprè, ou leve, ou pran manje a, ou manje l nan lide pou kapab deranje lòt pou yo kapab pran pitye pou ou. Ebyen, levo levo fin manje manje sa a, apre kèk minit ou gon sèl vant fè mal. Vant fè mal, vant fè mal, vant fè mal. Ou pa chèche wè kòman w te kapab bouyi yon vye te sèl pou wè kòman w te kapab koupe vant fè mal sa. Epi voup ou vin gen dyare kounya. Vant ou ap kòde, ou di baw kouri w al nan twalèt. Lè ou rive w ale nan twalèt la, ou di kèt, pou fè bagay la pran lòt anplè, olye w chita sou twalèt la pou twalèt, ou leve de pye w mete sou bòl la, epi pa bliye. Poupou wa poupou wa lap soti ansanm avèk gaz gade non wap sal tout anndan twalèt la. E manje ou te manje a tèlman deranjew li vin gon move sant gade non egzajere. Ebyen lè kòw fin sal tout anndan an pou moun kapab pran pitye pou ou pou ka montre kew nan sitiyasyon ki difisil lè pou desann pye w atè pou soti nan twalèt la, kisa k pase sant lan tèlman ap frape w pase tout kò mi an sal tout bouch twalèt la sal ou vin kòmanse ap vomi. Kounya la lè w fin vomi pèp ayisyen w ap mete pye w atè yon fason pou kapab soti andedan. Ou glise yip ou sot tonbe pip! Gade non, tout bagay yo mele ansanm plis ou menm ou vin mele ansanm avèl, m pa bezwen di w a kisa bagay la sanble kounya. Pa bliye nan pozisyon twalèt la te ye a, gen moun k ap pase tou pre. W ap rele anmweyy sekou, vwazinay ki deyò yo santi yo kòmanse deranje pa rapò ansanm avèk sant sa a k ap degaje. Ebyen kisa yo fè, chak maten Yo leve yo pran ti kloroks, yo pran ti santi bon yo mele ansanm, yo voye sou, yo voye sou twalèt la yon fason pou sant lan pa monte. Lè l pral fè midi, yo fè menm bagay la tou. Ebyen frèzesè byeneme, se relasyon peyi Dayiti ansanm avèk kominote entènasyonal la. Jounen jodi a frèzesè byeneme, m pral fè ou tande. Yon gwo gwo deklarasyon. Yon jounalis, sa te pase nan lane 2020, sou lèzond, m pral di w nan ki radyo tou, e w pral konnen non jounalis la. Li te deklare, li prè pou l bay zam, li prè pou l bay bal pèp ayisyen, pou yo mache kraze komisarya, touye polisye, si n ap fè revolisyon, an n fè revolisyon. Toutotan nou pa fè vyolans, kominote entènasyonal la p ap janm tande nou. Men jounen jodi a franchman, mwen sezi, mwen wè se moun sa yo k ap rele anmwey ensekirite nou pa kapab ankò. Se moun sa yo k ap mande èd militè. Ou kwè se traka? Frè e sè byeneme, jan ke m te anonse ou, Zo a koke nan gòj yo. E malgre tout sa yo ap fè la a pou yo wè kòman yo te kapab rale zo sa met atè, men se fann l ap fann gòje yo. Gadon zo, zo, zo, zo, zo k kole nan gòj yo o o eh eh Gadon zo, zo, zo, zo, zo k kole nan gòj yo o o Aje o, zo ranje. Mwen swete ou rale chèz ou chita. Fouco zanmi info pa ou rantre lakay ou se yon plezi, tout tripotay sa yo nan bon ti mamit san retire e san mete. Bonjou bonswa tout moun kijan nou ye, ankò yon lòt fwa map diw mèsi. Mèsi paske w fèn konfyans pou nou enfòme w e mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mèsi paske w like, mèsi paske w abone e mèsi paske w pataje videyo a, sa fè nou plezi anpil. Ankò yon lòt fwa si w fenk tonbe sou chanèl la pa ezite aktive klòch notifikasyon paw la pou w pa rate okenn videyo zanmi pa ou Fouco. Nou te gen chans prezante w yon ti kont maten an. Kont sa ki se te, Choukbwa nan mitan lanmè. Mèsi a chak fanatik ki te kòmante, Repons lan se lonbrik. An n bati krikrak pou nouvo kont nou genyen. Po m kouvri grenn mwen, grenn mwen kouvri bwa m. Pa ezite, kite eleman de repons pa w la nan kòmantè la, sa ap fè nou plezi anpil anpil. O wi, se zanmi pa w Fouco ki rantre lakay ou. Frèzesè byeneme, pou konprann sa peyi Dayiti ap konnen jounen jodi a, li enpòtan pou fè yon kout pye dan lepase. Jan m toujou di l pa bor isit, yon pèp ki pa konn istwa l, li kondane pou l reviv li. M pa konnen si sa rive ou deja, pou w gen yon manje ki andedan kay la. Ou konnen si w manje l l ap deranje w, men w manje l pou kapab bay manman w ak papa w pwoblèm. Pou montre manman w ak papa w ou malad, pou atire atansyon yo. Gade non w deranje kay la ou sal ou bade tout kò w apre sa ou ret kanpe w ap gade w ap tann yo pou yo vin netwaye w ebyen frè se sè byeneme se istwa dirijan nan peyi dayiti pa rapò ansanm avèk kominote entènasyonal la apre nou fin chita nou bonbade nou chanbade peyi a ansanm avèk gang nou kreye yo nou finanse yo gade non nou mete yo sou pye nou fè pwomosyon pou yo Nou mete yo anfas la polis jounen jodi a nap rele anmweyy nou pa kapab e manje a souvan ki konn nan kay la ou pranl ou manje ki deranjew la lèw wè granmoun yo pa janm okipew ansanm avè vant k fè mal la kisaw pral di ou pral di oo se ou menm ki te met manje sa nan kay la wi ki lakòz mal pran ladan epi men jounen jodi a li vin banm vant pase kounya la wap chèche akize yon moun wap chèche bay yon moun responsab. De mèm, Lèzetazini vann zam, èske l rele nou al achte zam pou n vin gangsterize peyi nou? Jamè! Li pa rele w al achte zam. Men ki sa k pase? E frèzesè byeneme, kote bagay la tris, menm moun sa w ap akize, w ap di l se li k gangsterize a, ebyen, se menm li menm ankò ou pral mande èd pou vin degangsterize peyi w. Men! C'est quoi l'histoire? Frères et sœurs bien-aimés nap tounen nan lane 2020. Wi, nan lane 2020, swa yon 14 septanbre, gen yon jounalis ki rele Orens Morin, ki tap fè pwomosyon pou vyolans, pou gang nan peyi d'Ayiti. A l'epòk, ou konnen, se Jovenel Moïse ki te bèt nwa. Frères et sœurs bien-aimés, Aprè m fin tande deklarasyon jounalis la, monchè, m poze tèt mwen kesyon sa sèt fwa. Kiyès ki mete peyi Dayiti nan sa l twouve l jounen jodi a? An n tande ansanm, m vle ou tande, m vle ou analize e mwen vle ou poze tèt ou menm kesyon sa. An nou swiv ansanm. Mesye betiz an betiz bay majorèt nan bregle. Paske, m ap di nou yon bagay, lòt peyi yo k ap pale, e vyolans wi y ap tann pou pou yo deside. Kite n mache pran detwa komisarya la, nou kòmanse fè bal chante la, kòmanse fòse de gwo vyolans la. Paske se konsa nou kon, e konsa yo fè ti peyi yo menm. Frèzesè, èske w tande byen? Eske w konprann sa jounalis la di? Popilasyon ap tande l wi. Sa n ap fè a se ti komik. Si n ap fè revolisyon tout bon se kòmanse mache pran komisarya. Ki sa yon komisarya gen pou wè ansanm avèk yon ekip moun k ap manifeste? Komanse mache pran komisarya a fè bal chante! E frèzesè byeneme, soti nan lane 2020 pou ouvri nan lane 2021, kisa w wè k pase? Konbyen komisarya bandi anvayi? Konbyen polisye ki mouri? Kiyès ki responsab? Si jounen jodi a nan chak katye gon gwoup gang, kiyès ki responsab? Lafrans? Lèzetazini, Le Kanada, Lalmay, Litali, Ayisyen? Di m kiyès ki responsab? Lè ou di fè bal chante, se pa polisye yo k ap fè bal chante, puiske nou anvayi yo, n ap debake ansanm avèk manch long nou, e kiyès ki gen manch long yo? Èske se moun ki pa ka manje yo? Non se jenn gason yo gangsterize ki nan katye popilè a, ki nan geto yo, se yo menm kap soti ansanm avèk manch long yo gade non pou ap fè gwo kalib chante. Edem konprann, se nou k fè pwomosyon pou yo, se nou k mete yo sou moun, se nou k ba yo valè, se nou k montre lapolis pa yon merd devan yo. E malerezman, se pami nou ankò yon chèf polis pral soti ki pou kontinye ansanm avèk menm diskou de jou an jou k ap demoralize chak grenn polisye pèp ayisyen. Kisa yon komisarya gavaw? Mache nan komisarya, kraze komisarya pou fè kisa? Si w wap mache kraze komisarya, si w son jounalis kap fè pwomosyon pou yo mache pete bal nan komisarya, kraze komisarya, kisa w vle? Geto? Gang? Baz? Gwoup ame? Paske se komisarya sa a ki nan zòn nan ki pèmèt moun pa rantre vin fè sa yo vle. Si gon moun ki fè yon dezòd, li konnen ou prale nan komisarya wap pot plent, la polis pap ret kanpe gade l konsa. Donk si wap fè pwomosyon wap di kraze kraze kraze. E fòk mwen di ou tou pèp ayisyen, komisarya pa la sèlman pou pote plent. Komisarya pa la sèlman pou yo kenbe moun ki fè dezòd. Men sa ka rive w ap soti yon kote, w ap travèse epi twò ta bare w, ou frape, ou di polisye yo, bon m fon rete la an atandan li tonbe zòn twa katrè pou m soti pou m kontinye fè wout la. Depi w la a ou konnen ou an sekirite, Dèfwa w konn soti, ou di kèt m pa pral dòmi kay entèl, kay entèl si nan zòn sa a pa gen otèl pèp ayisyen, se nan komisarya pou w pase pou fon repoze paske w konnen la a lougawou pa ka manje w, yo pa ka separe w nan bann chanpwèl. Men lè w ap fè pwomosyon pou kraze komisarya, ki sa w vle? Ki sa k pral genyen aprè lè nou fin kraze tout komisarya? Epi, gang yo yo menm, Yo moute katye jeneral yo. Se yo k pral fè lalwa. Se yo k gen biznis. Y ap fè sa yo vle. Kote yo vle. Nan moman yo vle. Touye moun jan yo vle. Paske nou ki te gen mikwo. Nou te di yo. Soti n ap fè revolisyon. Pase kraze komisarya. Eske revolisyon an. Komisarya ka anpeche l fèt non. Polisye ka anpeche revolisyon fèt non. Non. Men, lè w ap mennen kanpay sa kont lapolis, ou pa t janm panse si jounen jodi a, nou t ap konnen sa n ap konnen jounen jodi a. Nou pat konnen si n tap rive nan kafou sa a, pou peyi a nan de pla men nou, gang nou nan de pla men nou, lapolis nan de pla men nou, nou pa konn ki pye pou n met devan, nou pa konn sa pou nou fè, paske nou bade. Nou bade, nou ret kanpe, n ap gade lentènasyonal, n ap tann entèvansyon, n ap tann yo vin ansanm avèk daypè, a wayps, a mistolin klowòks, pou vin tranpe nou, pou vin lave nou, pou retire nou nan katchouboumbe sa, ke nou nou mete tèt nou. Frè se sè byen eme, ann kontinye tande. Swiv gade koman Blaise Compaore kite pouvwa nan peyi l. Gade vwe koman Laurent Gbagbo kite pouvwa nan peyi l. Gade vwe koman Mugabe kite pouvwa nan peyi l. E konsa, se konsa li ye. Ou konn sak grav avèk yon seri de Ayisyen, yo toujou prè pou yo pran egzanp lè yon lòt nasyon ap manifeste, kawotchou ap boule, yo toujou prè pou pran egzanp sa pou montre w la revolisyon pèp Ayisyen. Men lè peyi sa ap konstwi, yo pa konn peyi sa non pèp Ayisyen. Yo pap janm di w men ki plan non, yo pap janm di w men ki sakrifis yo te fè non. Yo pap di ou. Yo pa gen tan pou sa. Yo sèlman wè kraze brize a. Yo sèlman wè kawotchou kap boule. Men yo pa wè. Apre batay sa fin fèt. Koman moun yo aranje yo pou yo konstwi lopital. Koman yo aranje yo pou yo fè peyi. Koman yo aranje yo pou yo mete sekirite. Yon fason pou ke touris kapab rantre. Kòman yo aranje yo pou yo plante, pou yo relve agrikilti peyi yo, pou yo pouse ekonomi peyi yo? Kòman yo aranje yo pou yo fè wout? Kòman yo aranje yo pou yo peye chak grenn sitwayen? Kòman yo jere salè minimòm? Yo sèlman wè lè l ap kraze. Souvan yo konn soti Lè yo rive nan lòt peyi a yo di w konsa, wè y ap di w gran peyi, gran peyi, gran peyi a, men fatra wi, yo gen fatra lakay yo tou men, se sa w al pran kòm egzanp? Atò valè bèl bagay ou rive ou wè, sa vle di w ap eseye konpare tèt ou a sa ki pi mal nan lòt peyi a? A sa k pi mal nan lòt peyi a w ap konpare tèt ou? W ap bay tèt ou kouraj pou di m gen fatra l gen fatra tou wi, e pa bèl li bèl vre, men se kwa listwa? Gon pakèt kote k bèl. Ou kanpe w fè foto. Woy Tou Eiffel, woy Lèzetazini, gade non gwo gratsyèl, woy Dubai patati patata, oh yo gen fatra lakay ou. Men kou w rive sou fatra ou fè foto epi w rale Ayiti w ap di, he he, y ap di nou pòv, y ap di nou sal. Wa men fatra men nou wi. Se sa k pi sal la w al chèche tèlman lespri w plen fatra. Menm si w rive kote k bèl la, menm si yo fin met rad sou w yo mennen w nan salon, depi w wè labou a fò w tounen pou w al raboure ladan. Apre batayi sa yo fin fèt ki sa w wè k fèt? E avan moun sa yo angaje yo tou pou yo fon batay yo gon plan. Yo pa menm jan ansanm avèk nou ki se tchyoul oligak kòwonpi k ap batay pou degouden. Yo pa menm jan pase yo menm sou kesyon de peyi yo ap jere. Ou pa bezwen ba yo anyen pou yo renmen peyi yo, pou yo batay pou peyi yo. E frèz e sè byeneme ou kapab wè sa, lè ke yon jwè foutbòl soti nan yon peyi lal jwe nan yon lòt peyi, lal jwe nan klèb. Imedyatman koup di mond rive, menm si ou tap ba li milyon, li pap rete e ou ap gade si ke pandan dènye moman an, gen chanpyona kap fèt nan peyi sila, ou ap wè kòman jwè sa konpòte l. Menm kouri li pa vle kouri sou tèren an, pou l pa gon kenn ti blèsi. pou ke li pa frape, pou l pa gon zo kase, paske l ap prepare, l ap sere fòs kouray li pou l al jwe pou peyi l, paske dosye patri a, dosye peyi pa gen lajan ki kapab achte sa. Fyète, èt ayisyen, èt ameriken, èt kanadyen, èt brezilyen, èt italyen, pa gen lajan ki kapab achte sa. renmen peyi ou pa gen lajan ki kapab achte sa. Moun nan gon jan lap aranje l gade non pou lal leve drapo peyi l. Paske endepandan pa gen pri pèp ayisyen. Moun nan renmen peyi l e nan chak sa lap fè li manifeste lanmou pou peyi l. Men nou menm pa bò lakay, se sèlman lè gen manifestasyon nan lòt peyi yo sèlman pou na prale na di le gouvènman, le peyi gade epi pa bò lakay nou pa vle kraze, nou pa vle boule, nou pa vle dis, nou pa vle dat. Men apre nou fin boule ki sa n konstwi? Ki sa nou konstwi? Ki sa nou fè? Depi 87 nap kraze, depi 87 nap gangsterize, depi 87 gade non se 31 menm tenyen kabrit tomazo, menm plim menm plimay se konsa nap chase kwaze nan tèt peyi a pa gen anyen k chanje. Men lè w pran Wannda kisa w wè? Peyi sa yo, yo chase dirijan yo aprè kòman yo ye, kòman yap fonksyone nan moman an? Kisa k pase? Se tris se grav pèp ayisyen pou wè wap swiv yon dal moun ki san plan. M tap tande kòman chenpanze a rele Nenel Cassy ki di w konsa lè n fin voye prezidan ale ebyen nou tout nap chita pou n chwazi yon prezidan non fò te gentan gen plan la deja. Ou konnen entèl ap tonbe ebyen li tonbe pou 1 demen maten men kisa nap mete men ki plan men ki zèl kat na prale men kòman nap plase bagay yo poun pouse peyi a men pa gen sa se pa yon dosye peyi kap jere men se enterè pèsonèl sil pat enterè pèsonèl jounen jodi a ou tap kontinye tande moun sa yo kap pale w de la revolisyon. Ann kontinye avanse. Revolisyon pa fèt nan ti bo, revolisyon pa fèt nan salitasyon. M di nou si n ap fè revolisyon, m ap ban nou ede nou jwenn bal, m ap ede nou jwenn zam, m ap ban nou kòb. Frè e sè tande. Ou son jounalis. Hehey! Ou se yon jounalis, w ap travay nan yon radyo. W ap travay nan radyo a, Ou di si mesye yo deside fè la revolisyon, wap ba yo kòb? Hein? Wap ede yo jwenn kòb? Ekskize m? Wap ede yo jwenn zam? Wap ede yo jwenn bal? Konbyen lajan wap touche pou finanse manifestasyon? Konbyen lajan wap touche pou finanse manifestasyon? Kote w jwenn lajan sa ou di wap ede yo jwenn nan? Sa vle di gon tou kap bay lajan pou destabilize, pou boule, pou kraze. Ou wap ede yo jwenn bal. Eske ou gen pèmi pou vann bal nan peyi a? Ban m ti limye. Ou gen pèmi pou vann zam? Sa vle di, lè yon moun di w konsa l ka ede w jwenn tèl bagay, sa vle di gen koulwa deja pèp ayisyen. Li konn kote depo a ye. Li konn kote gade non konntenè yo ye, li konn kote yo soti. Atche lavi sa wo! Atche lavi sa wo! Pou dat m tande! Yo ap kenbe kontenè zam kontenè bal nan dwàn nou yo. Konbyen ameriken yo jwenn ladan? Di m byen, konbyen ameriken nou ye men ou tande l siyen Washington, li siyen a goch, li siyen bouch yo jwenn ki ap debake kontenè zam nan peyi Dayiti? Paske, bon m esplike nou yon bagay. Yon jounalis dè fwa li konn pi pwisan pase yon prezidan. Pa bliye se katriyèm pouvwa a, ou konprann, medya se katriyèm pouvwa a. Donk, pèp ayisyen, jounalis la li la chak jou nan zòrèy pèp la. Ou ka gen pouvwa, ou ka gen lajan, Ou ka gen zam, ou ka gen la polis, gade non, ou gen fòs nan men ou. Men si ou pa gen kontwòl sa kap rantre nan twou zòrèy yon pèp, se lave men si a tè. Eske ou tande sa m di w la? Ou ka gen pouvwa, ou ka gen pil lajan, ou kapab gen fòs. sekirite peyi a nan de pla men. Men depi ou pa gen kontwòl, sa kap rantre nan twou zòrèy pèp la, ou fè kòve wi ti papa, ti manman ou fè kòve. Prezidan an pale chak mwa, ken jou, de twa mwa sa pral depan sa k genyen nan peyi a. Men jounalis la se 24 sou 24 wi li la lap pale nan tou zorèy pèp la. A kiyès li plis abitye? Si gon lòbi kap fèt a kiyès lap fèt? Si gon kanpay pou dyabolize a kiyès lap fèt? Si gon kanpay pou destabilize a kiyès lap fèt? Si gen kanpay pou asasinen karaktè yon moun avan menm yo mete kout rach, kout kouto sou li, a kiyès l ap fèt? Sa jounalis la l ap fè. Sa avè l l ap fè. Konsa tou, si lapatri pral peri, kiyès ki kapab ede sove paske li menm li la 24 sou 24 nan zòrèy pèp la, y ap tande l, se jounalis la. Si gon magouy kap fèt anba raje a ki kapab gen gwo konsekans sou peyi a, kiyès ki pou sove lapatri? Se jounalis la wi. Si gen kou mal taye kap fèt, gwo kontra malatchong kap siyen, kiyès ki pou denonse sa pou fè popilasyon an konprann pou rele anmwe a sa kap pase a? Se jounalis la wi pèp ayisyen. Men, kite m poze yon kesyon. Laplipa jounalis tradisyonèl, èske yo fè travay sa? Èske yo kontribye pou avanse ansanm avèk peyi a? Oubyen èske yo kontribye pou rantre peyi a nan twou? Ou a jije ou menm, ou a kite repons pa ou nan kòmantè a. E dènyeman la m sezi, gwo jounalis Garry Pierre Paul Charles te di, Si Jovenel Moïse jwenn jistis, la repiblik ap kraze pèp ayisyen. La repiblik ap kraze. Si prezidan jwenn jistis. Epi se menm yo menm nan ankò, kap fè bèk fè, depi 60 an dèyè mikwo, kap batay pou la jistis sosyal. Nou pa koyeran ditou. Lè w di w ap bay zam, w ap bay bal, kote w jwenn yo? Ou kapab ede, kiyès kap vide yo tout kote? Kiyès kap bay yo? Donk si kon ka kanpe nan radyo a pou di, wap ede n jwenn lajan, ki kote gen twou lajan sa wap foure men pran? Ki kote sous sa ye wap ranmase bay konsa pou destabilize? Pou fè pwomosyon pou vyolans, gade non kèt lajan gra pèp ayisyen, pase pou nonm kanpe pou l fon deklarasyon konsa, se pa ti bouda monnen, se pa ti monnen epis k ap pale la a. Lajan gra, lajan fò, lajan fè pitit pèp ayisyen, lajan pouse bab. Aprè emisyon sa a, ki valè gwoup gang ki rele ki di, m ap met ansanm avè nou wi, pou n kapab kraze. pou n mache nan komisarya pou n koupe tèt polisye laga atè. Epi lè n fin koupe tèt polisye yo laga atè, kisa nou pral fè? Se menm nou menm nan ankò k ap monte nan radyo k ap di se prezidan wi ki fè y ap asasine polisye konsa. Èske w konprann? Nou chita pèp ayisyen, nou poupou, nou manje yon bagay ki deranje nou, n ap fè pwomosyon pou vyolans Nap finanse gang, nou konnen l pap bon pou nou, men nap fè l pou n montre lentènasyonal ke fò l vire je gade nou. Nap chèche yon atansyon ki pa sanble nou. Nap chèche yon atansyon ki pa sanble nou, paske gon moun ki nan kay la, non nou pa vle wè l, ebyen nap kreye tout bagay pou n di se li k lakòz, malgre aprè nap viktim de sa nap fè a. Men nou paka mechan avèk pwòp tèt nou konsa. Donk jounen jodi a, aprè tout diskou sa yo, aprè nou fin fè kont pwomosyon pou gang ak vyolans nan peyi a, nou kare gòje nou, menm jan ou t ap ede jwenn zam, ou t ap ede jwenn bal, ou t ap ede jwenn lajan, jounen jodi a, èske nan menm twou sa a, pa gen sekirite tou, pou ta ede lapolis jwenn sekirite pou mete nan peyi a? Eske nan twou sa pa genyen l tou? Apre tout majabrèt nou fin fè, nou leve nou tonbe nan bagay la, nou tonbe nan ensekirite a, nou badichonnen. Donk, chak peyi k ap pase ki di mwen menm ki pral foure kò m nan sa a, non monchè m pa pral rantre kò m la. Pase nou tèlman santi, nou tèlman sal, Tout moun kap pase se konsa l oblije fè. Donk moun ki pi pre a, tanzantan sa l fè, li voye yon ti dlo klowòks pou sant lan pa endispoze l. Li voye yon ti dlo. Epi pandan l ap voye ti dlo a, nou stil toujou rete la, n te ka fè yon efò, nou trennen pye nou menm si n ap bade plis, men w batay ou batay ou soti ladan, men w ap tann ki lè pou yo vin kanpe w, pou gade non pou yo mete w kanpe pou yo vide dlo sou w tchatchatcha, gade non pou w klin kò epi w mache kès kès. Vazquez epi wal yon lòt kote w chita wap kale kòw sou moun bagay la tap trò fasil li tap trò fasil ou fin manje manje k gate vant ou an wal poupou leve 2 pye w met anlè ou sal tout anndan ou tonbe ladan epi kounya la ou tou santi wap tann yon etranje yon vwazinaj ki pou vini li menm ki pèdi tan l 1 li pèdi tan l pèp ayisyen. pou l chèche tout materyèl nesesè pou l vin netwaye yo, e apre lò, lè ke l fin netwaye yo la, pou di mèsi, epi w al kanpe yon kote pou w ap kalbe dan ankò. Epi frè se sè byeneme, moun ou wè k ap pwonmennen chache a, pase lè yo wè w san twou sal, gen vwazinay k ap di fò nou fè yon bagay ki gen plis kè nan men, k ap di fòk nou fè yon bagay pou n wè kòman n te kapab sove entèl nan sitiyasyon an. Genyen ki di yo menm yo p ap foure men yo nan koze konsa, pase moun sa twò santi yo pa pral pèdi tan yo sal zong yo ke l rete santi sou moun sa pa gade yo. Si l mouri nan bagay la tou sa pa gade yo. Ebyen, frè se sè byen eme, fòk mwen di ou, moun kap fè demach gade nou rele vwazinay pou wè kòman yo te kapab jwenn yon tèt ansanm mete 5 goud, 10 goud, 15 goud, 20 goud pou wè kòman yo te kapab vin netwaye w la. Se dam nan, se Sheila, Congresswoman nan, e li menm wi, se li pèp ayisyen, kap monte desann pou wè kòman nou te kapab jwenn entèvansyon militè pou vin retire n nan sa nou mete pwòp tèt nou ankò a. Èske sa k ap pase la aktyèlman la? Pase, èske ou pa konn tande deklarasyon sa yo? Jounen jodi a kote moun sa yo ki t ap fè pwomosyon pou vyolans? Èske se Jovenel Moïse ki t ap fè pwomosyon sa? Jamè! O gran jamè! Menm kotel tap jwenn zam li tap jwenn bal li tap jwenn lajan poul bay la pou fè la revolisyon pou destabilize pou kraze pou fè vyolans tout kote mete tout bagay tèt anba eske nan menm twou sa jounalis sila pa jwenn sekirite li pa jwenn stabilite poul pwopoze osi avèk gouvènman an kòm se menm yo menm nan k t ap kraze, pou l bay gouvèneman yon fason pou ke sa yo t ap di a, larevolisyon an, nou menm lepèp nou kapab wè, wi, nou pa t regrèt dèske nou te pran mil goud, nou te pran ti mil goud nou rèd chèch, nou te pran mil goud n al suiv moun sa yo. Jounen jodi a nou t ap remèt yo mil goud yo a. Nou t ap remèt yo mil goud yo a paske nou wè sakrifis yo fè. Yo itilize tout mwayen yo bay kòb yo bay zam yo bay tout bagay nèt. Nou tap mache nou remèt zam pa vre. Nou tap mache nou pote kòb la ale. Nou tap di pou sakrifis nou fè mon chè m pa tap gen kè pou m kenbe mil goud sa a ou mèt pran mil goud la. A chak fwa gon moun ki ta parèt pou destabilize mete peyi dous sa a tèt anba pa ezite pran lajan sa a finanse yo epi aprè wap wè si yo pap vin remèt ou l. Ann fin tande pèp ayisyen. Pou n fout vagabon bal. Men si se t majorèt mwen nan fè nan lari a, di m ap al achte ti dwa tanbou pou nou. M pral de detwa ti kès senbal pou nou pou n kontinye fè majorèt. Se mouvman n ap fè paske m wè majorèt n ap fè. Mwen m wè ta pale. Si se 18 me n ap fè di m ap al achte detwa drapo pou nou. M ka pa gen tout kòb m ap bezwen pou m fè yo, men m ap jwenn moun prete m wi. N ap achte de twa drapo pou nou, achte de twa senbal. Mesye sa k fè revolisyon m di nou, m ap ede nou jwenn bal, m ap ede nou jwenn zam. Si se majorèt n ap fè, li ka pa gen kòb. Bon, li ka pa gen ase kòb pou l achte ti drapo. Se 18 me n anvi fete. Tande? Li ka pa gen ase kòb men l ap jwenn moun prete l. Men kant il saji de vyolans nan pèp ayisyen, li pa di w l ap jwenn moun brete l non, li di w li konn ki kote pou l ale. Gon lajan menm ki disponib la pou vyolans nan peyi Dayiti. Gon kote jounalis la konnen, depi se pou destabilize, pou touye, pou rache, pou kraze komisarya, pou fè dezòd, pou twouble lapè piblik, Gon kote l ka ale pou jwenn zam, pou jwenn bal, san difikilte, pou jwenn pil lajan. Èske w konprann? Men si n pa ka fè Fondisyon demaske nou la, pa vin fè ri grimas nan ri. Kite Jovenel Moïse fè 5 an l. Pa anmède nèg la. E n ap fè mouvman. An n fè mouvman. Si n ap fè revolisyon, an n fè revolisyon. ok. Maintenant peuple haïtien, dit moi, où est la révolution? Li fèt m ba ou kouran? Antouka, peyi sila a s on peyi ki vivra vera, ki moura kakara. Frè e sè byen eme, ensolit nou pou jounen jodi a, ou konnen. Pandan n ap frape pa bò isit ensekirite, ensekirite, epi Biden li menm li kontinye ap avanse. Li kontinye ap apwouve. Vwazen Djo ki te bò lakay la ki te konn ap koupe bwa pou nou sekle. Se sou stati vwazen an mwen wè. Li gen tap desann airport Miami. L apwouve l ale. Ou kwè se koze. Kote vwazen an ki te moutro li. E vwazen an wi. Gade l non. E ti chiclets. Ou wè pa wè. Sa san sè vwazen ap desann wi. Dep avan yè m ap chèche l la pou m wè kòman li te kapab netwaye anlè a pou kase. An desanm lan nou te koupe kounye a zèb yo kòmanse pouse. Epi men vwazen. Wè sa m di w la se ti chiklèt, file lang, ti malèt, ti videyo, asansè l ap desann. Li rive deja wi. Eh eh. Vwazen ale usa, m pa wè vwazen. Ou wè zafè ale usa sa a? Pral fè anpil ayisyen fache ansanm ak lòt wi. Paske, ou ka panse moun nan la epi lè w rele li di ou m gentan rive usa. Ou konnen, lè n ap pati n pa renmen di moun. Medam, madmwazèl e mesye, ebyen, nou genyen lapolis ki mete anba kòd towo sa ou ap gade la. Nan yon kontwòl woutin, selon sa kòdinasyon près piblik lapolis fè konnen, Yo arete misye nan Mirebalais. Lapolis mare l e misye rele Senjan Lovensky. Yon prezime bandi ki enplike nan brakaj nan komin Tabar ak Kwadèboukè. Lè lapolis fin mare misye, yo sezi yon total de 62 mil 655 goud sou li. Yo sezi 16 telefòn. Yo sezi yon laptop ak divès tablèt ak yon kamera nimerik. Pou kounye a, misye nan kalòj annatandan yo fè suit legal yo. Frè se sè byen eme, jounen jodi a, nan imigrasyon, bagay yo te konplike. Non, depi lè Biden anonse viza imanitè, moun debake soti tout kote pa pil e pa pakèt, pou wè kòman yo te kapab soti ansanm avèk paspò pa yo a, pou yo al fil yon fason pou yo kapab jwenn viza a. Medam, matmwazèl e mesye, m pral fè w tande deklarasyon kèk sitwayen. Konsa, ou va konprann kòman sitiyasyon an te ye. N ap koute nou yo, e n ap koute nou byen ba jounen jodi a. Se yon 12 janvye, nou sonje 13 an avan, nan ane 2010, ki sa k te pase nan peyi a. E jounen jodi a, yo apre 2010, Pèp la te nan yon kondisyon, oubyen peyi a te nan yon kondisyon pou l te resevwa èd nan men tout peyi sou latè, men se pa sa gouvènman an te fè. Gouvènman an te plis chwazi, chwazi dè, fè yon kowalisyon ansanm avèk, avèk fondasyon Clinton Bush, pou yo te fè yon bagay bidon, pou yo te mete plis moun vin nan, plis nan ensekirite kounye a jounen jodi a. E n ap di, jounen jodi a Preval te dwe mouri ankò, pou ki rezon? Paske li ban nou Kanaran n ap viv jounen jodi a la a. Pou ki rezon ankò? Li ban nou pouvwa phtk ke n ap viv jounen jodi a la a. Enben se sa k fè nou di Preval te sipoze remouri ankò e remouri ankò. E minwi jounen jodi a la a men ki sa n ap viv. Kote ke tout Ayisyen pre pou l gen yon paspò nan men l pou l kile nenpòt nenpòt sa pase a pou l lage pye l. Enben se sa ki fè nou di jounen jodi a, sa w wè jodi a la semèn k ap vini l ap pi plis. Paske nòmalman se dekrete pèp Ayisyen an dekrete pou gouvènman k ap dirije l la li pa kwè ladan l. Li pa fèl konfyans, si jwenn kote pou l ale, se pou l fè sa l ka ale. Donk, frè e sè byeneme, ou kapab ap gade la, gade byen pou wè, tèlman gen moun devan imigrasyon, m ap mande eske la gon liy, m pa kwè. Sekirite a ti baton, ap eseye pouse moun pou moun ret dwat. Eske gon liy la silvouplè? M pa kwè gen liy non. Ay nou youn sou lòt, n ap eseye wè kòman nou te kapab fè paspò. Frè se sè byeneme, m raple m nan yon peryòd, Jovenel Moïse, preske nan chak depatman. Ki sa l fè? Li batay pou wè kòman moun te kapab fè paspò. Nan peryòd sa a, mesye opozisyon yo te fè konnen, prezidan fè yon jan, l ap fè moun fè paspò tout kote pou nou ka kite peyi a. Prezidan pouse do nou, fè n kite peyi a. E sa yo te di. Apre, dosye kat Dèmalòk. Woy! Y ap tou vote pou ou pa fè bagay konsa. Jounen jodi a nou tankou moun k ap fè pelerinay devan ONI pou nou jwenn kat idantifikasyon nasyonal. Gad kanpo foul moun pèp ayisyen pou yo fè paspò. Nan peryòd Jovenel pa t gen bagay sa non. E kounya la a, Se moun sa yo ki tap kritike anvan an, se yo menm ki la. Nou pa ka fè paspò, nou pa ka fè kat, nou pa ka pati. Heheyy! Eeyy! Gad yon sigarèt ki limen nan de pwent nan men pèp ayisyen yo di l fimen l, tout kote l foure bouch li l ap boule. Ou pa konn ki sen pou n rele. Pa vre? E sa ki grav la pèp ayisyen, pandan tout sa yo tap fèt la, Pandan Jovenel mete estrikti li di gade nou paspò fòn tout chak ayisyen sipoze gen paspò ayisyen. Son pyès enpòtan li ye. Fò ke ou gen yon kat idantifikasyon nasyonal. Nèg yo tap fè politik ansanm avèl. Pandan li tap fè tout sa pèp ayisyen li tap denonse oligak wi. Li tap koupe kontra nan menm moman wi. Sa vle di lajounen jodi a pa gen koupe kontra. Nou bezwen paspò n pa ka jwenn, nou bezwen kat idantite n pa ka jwenn. Ala traka pou lave kay tè. Si n pa voye l ale n ap nou mouri, pèp ayisyen m gen lenpresyon zo a koke nan gòj nou tout wi la a. Hahaayy! Fouco! Aa zo a kole zo a kole zo a kole Aa zo a kole zo a kole zo a kole Aa zo a kole zo a. Oh wi! Zo a koke nan gòj yo pèp ayisyen. M ap di ou, jounen jodi a se 12 janvye 2023. Yon jou ki make listwa peyi Dayiti, Sa fè 13 lane depi yon terib tranbleman de tè te pase nan peyi Dayiti. Donk, plis pase 300 mil moun te pèdi lavi yo, e m ap poze kesyon si jounen jodi a, yon tranbleman de tè, mande Bondje padon, ta frape peyi Dayiti, kòman n ap kanpe? Eske n ap ka reziste? Eske n ap kapab bay premye swen? pa rapò a sa ki pase yo. Katastwòf natirèl yo, nou pa ka goumen ansanm avèk yo, se prepare pou n prepare. E m ap di moun Okap, sonje m di nou, prepare. Menm si m ta mouri, tranbleman de tè a pase, alò, prepare nou. Ebyen frè e sè byeneme nan jou istorik sa a, genyen kòdonatè pati politik Annavan ki se Jerry Tardieu, te tou pwofite pou l lanse Rantre politik pati a. An nou tande diskou l frèzesè byeneme. Anfèt se pa yon aza ki fè ke nou chwazi dat sa 12 janvye 2023 pou nou fè rantre politik nou. Pou nou bay pwennprès sa pou nou fikse pozisyon nou sou sa kap pase nan peyi a, sou diskisyon sou akò politik ki pou retire peyi a nan kriz. Se yon dat senbolik, men nou pap janm sispann di l, se yon dat ki souliye iresponsabilite elit ayisyèn yo. Sa fè 13 an depi goudougoudou pase, 13 an, 13 lane! kote yon tranblemanntè te kraze batiman piblik nou yo, te touye 200 mil moun, te kraze lekòl, te kraze lopital, te kraze lavi, te kraze lespwa 13 zan depi chak ane n ap depoze jèb flè sou tonm viktim yo. Nou pa gen pwoblèm avèk devwa memwa. Nou gen obligasyon pou sa. Men li pa ka sa sèlman. Paske, frè m ak sè m yo, trèz an apre, bagay yo vin pi grav. Malè sa a te yon pretèks pou dirijan ayisyen yo, pou elit politik, elit piblik, elit sektè prive, elit nan edikasyon, nan tout sektè vi nasyonal la, Mesye Tardieu, ou pa elit tou? pou yo pran tout dispozisyon pou retire peyi a sou lagraba, pou repare peyi a, pou rekonstwi peyi a, pou remanbre peyi a. Alelouya! Malerezman, se pa sa k fèt. Maten an m pa vin la pou m plenyen, menm jan chak fwa nou fè l chak trèzan. Ou konsyan! Waw! Waww ou konsyan nou renmen plen. Maten an, nou vin la pou n denonse iresponsabilite elit yo, pou n denonse dekourajman yo, pou n denonse sa k chita sou ban touch yo pou yo kite peyi a ap depafini. Bon m poze w kesyon. Prefè w te di m konsa, maten an nou vin la pou nou denonse tèt nou. denonse tèt nou. Ay ou fè pati de yo tou? E toujou menm diskou a. Donk lè w di m ou vin denonse yo, ki yo? E menm nou an, nou chita sou menm tab, nou pale ansanm, nou bwè ti gwòg nou ansanm, denonse tèt nou. Ban mwen l konsa pito. Pa di m yo, lè w di m yo ou lage l nan savann nan konsa konsa, men lè w di m nou, wè sa m di w la? Ou ale dirèk ou pa la pwòp tèt ou? E pi, Ou pale ansanm avèk tout lòt yo paske ou fè pati de nou an. Tu konprann? E wè yè, sa Youri fè. Youri ap di, oh, yo sanksyone nou. M di, Youri, non, yo pa sanksyone nou. Yo sanksyone ou ki nan gang, ki nan dwòg, e sa yo di. M ou pa ka di yo sanksyone nou ki nou. Donk, kounye a la, si w ap pale de elit, ou fè pati de elit la. Di nou. nou. Nan non viktim yo m ap di yo reveye nou! An n bouke depoze jèb flè chak 12 janvye. An n bouke plenyen. Li pa nòmal 13 zan apre kou n kontinye ap kraze peyi a. Lè yon katastwòf natirèl pase, se nòmal, yon tsunami, yon tranblemann tè, yon siklòn, nou pa ka fè anyen nan sa. Pa kont, lè nou menm kòm pèp nou dwe pran responsabilite nou e ke n pa pran l pou n kite peyi a nan eta sa, Nou fèt pou n fè yon bilan e nou fèt pou n rive yon kote pou nou di, Stop! Li lè, li tan pou nou fè bagay yo yon lòt jan. E pou tout viktim 12 janvye yo, pou n salye memwa yo, ki pi bèl bagay, ki meyè fason pou n respekte depa yo, se aji pou n chanje Ayiti. Poutèt sa, m ap mande nou, yon minit silans nan memwa tout sa ki kite nou yo 12 janvye 2010. Mèsi. Ayiti ap degrengole san rete. Olye bon jan demokrasi boujonnen, tankou tout Ayisyen te swete l la apre 7 fevriye 1986, Nou wè se tout enstitisyon nou yo k ap kraze plat youn aprè lòt. Nou wè se ekonomi an k ap fè bak ki sou lagraba. Nou wè gen plis mizè, plis hinghang, plis pwoblèm, plis krim, plis vyolans nan sosyete a. Pwoblèm nan tout peyi a. Kalamite ap taye banda l tout kote nan yon peyi tèt anba. Sè m ak frè m yo, pa rete yon sèl eli nan peyi Dayiti. Peyi Janjak Desalin lan tounen yon simtyè, ak yon pèp k ap soufri, yon Leta ki echwe, e ki. Talè, talè, kiyès ki kòk mò a? Yo lage tout sosyete a nan kouri pandan polis nasyonal la bat ba devan gang. Depi 2020, nou soti nan lòd konstitisyonèl la. An avan toujou ap klewonnen sa. Se sèl bon jan konsansis politik ki ka retounen peyi a sou ray demokrasi. Liy an avan pa janm chanje. Depi 17 mwa n ap repete sa. Se pozisyon sa a ke nou estime ki koresponn a enterè pèp la, a enterè peyi a, a enterè sosyete a. Gen plizyè akò k monte teren. Nou respekte tout sa k ap fè jefò pou jwenn yon solisyon pou kriz la. Men nou di l pa nòmal ke chak gwoup estime akò pa yo a pi bon. Akò Montana, akò Montana Pen, akò Lwizyàn, akò 11 septanm, e elatriye. Dènye akò a, se akò 21 desanm. Miltiplikasyon akò sa yo montre ke tout moun ap chèche yon solisyon, men l montre tou pèsonn poko jwenn li. Pèsonn poko reyisi jwenn konsansis ke n ap chèche a, pèsonn poko kapab jwenn lejitimite ke n bezwen pou nou defini ansanm yon fèy de wout jiskaske n rive nan eleksyon libelibè, non tan ke nou menm Ayisyen n ap detèmine. Jodi a, frè m ak sè m yo, gen yon desizyon pou n pran. Responsabilite nou yon fwa pou tout. Nou di n ap vanse. Nou te ka pran lòt egzanp, tout, pou n fè yon vrè dyalòg nasyonal ki pou retire nou kote nou ye jounen jodi a. Paske gen anpil enkoerans sou tout bò. E nou klè sou sa. Pa egzanp, nou pa ka konprann ki gen anpil siyatè akò 21 desanm lan ki vle pran pòz ke akò sila kapab pèmèt nou jere tranzisyon, mete sekirite pou ale nan eleksyon. Anpil ladan yo menm asime, dakò, ke yo kapab kite Premye Minis Ariel Henry kontinye jere peyi a jan l ap fè l la. Yon moman, Premye Minis la mande Fòs Entèvansyon Entènasyonal, militè vin ede l pou konbat ensekirite, paske l di nou peyi a rive nan yon sitiyasyon ke l poko janm rive ladan l. Sitiyasyon kritik, malouk, tèt chaje. Ensekirite. Lòbèy. Robinèt san an pa janm sispann koule. Nou konprann sa, s on reyalite ke nou menm n ap viv tou lè jou. Sepandan, an menm tan, nou remake ke l kontinye ap bay enpresyon tout bagay ap byen pase. L ap inogire lekòl, l ap patisipe nan aktivite entelektyèl, li pral nan evedman sou pwodiksyon nasyonal, sou ensekirite alimantè, sou lit kont sida, ap li nan gwo liv san pòtre. Pandansetan, peyi a ap disparèt. Pandan setan biznis ap fèmen. Pandan setan malere ap soufri. Pandan setan chofè moto pa ka met gaz nan moto yo. Pandan setan Ayisyen ap vole pati kite peyi a pa pil e pa pakèt kèlkeswa kouch sosyal yo. Depi yo jwenn yon jan pou yo jete yo jete yo. A pye, pa lanmè, atè, nan machin, nan avyon, pa bis, sou moto, tout jan. Yap kite Ayiti ki tounen yon lanfè. Li pa nòmal gen yon enkoyerans. Pandan premye minis la ap fè kòmsi tout bagay ap byen pase, kisa nou remake? Moun Matisan, moun Laplenn, moun Pelren, moun Laboul, moun Tomasen, tout ap pase yon tribilasyon. Lap monte, yap monte lesyèl pa do, miray jilèt tou lè jou. Nou pap menm pale de kondisyon ekonomik ki fè ke tout Ayisyen jounen jodi a, lè yo manje yon fwa pa jou, yo fè pami sa nan nou ki gen plis chans yo. Non, bagay yo pa nòmal. Fò n gon koyerans e fò n gon sans de responsabilite. Sepandan, akote sa ke n ap denonse kòm entranzijans, radikalite, Sou bò gouvènman avèk alye l yo, fò n pa bliye tou fòs ki anfas gouvènman ki la, ikonpri siyatè akò Montana yo, kote nou gen anpil zanmi. Nou estime tou ke sou bò pa yo, li twò fasil pou yo ta senpleman rete pou yo di Ariel Henry, Ariel Henry dwe bay tè a blanch. Sa vle di ke sa yo genyen kòm akò, kòm pwopozisyon pou sosyete a, se li menm ki ka retire nou nan katchouboumbe kote nou retwouve nou an. Kèlkeswa bòn volonte ke yo genyen, nou panse akò sa a, tankou akò 21 desanm lan, se de akò ki enkonplè, ki ensifizan. E jodi a, fòk nou mete tèt nou ansanm pou nou jwenn egzakteman fòmil pou nou retire peyi a kote li a. Se pou sa, An avan ankouraje yon somè politik ant siyatè akò 21 desanm nan yon bò e tout fòs nasyonal ki pa siyen akò 21 desanm lan. Nou ka konsidere akò 21 desanm lan tankou yon pa nan bòn direksyon. Sepandan, pa gen wout pa bwa, se poko akò sa a ke peyi a ap chèche. Pou nou jwenn akò ke n ap chèche a, Fòk nou jwenn mwayen pou nou reyini fòs politik yo, fòs sosyete sivil la, nan somè politik ki byen òganize. E nou dwe aprann de peyi ki pase nan menm kafou jennen sa yo, peyi ki pase menm tribilasyon sa yo, peyi ki te soti nan konstitisyon menm jan avè nou yo. Anpil peyi afriken te reyisi jwenn bon jan dyalòg pou yo jwenn bon jan konsansis, pou yo jwenn yon bon jan akò ki te pèmèt yo soti nan kriz katchouboumbe ke yo te retwouve ladann nan. Sè m ak frè m yo, zanmi m yo, ann fè yon kanpe sou fòmil pase siyen an. Fòmil pase siyen an pa bon, li pa kòdyòm, li pa nòmal, li pa koresponn a dimansyon pwoblèm ayisyen an. Fòmil pase siyen an raz, Li wòwòt. Ann leve nivo a. Ann respekte istwa nou. Nou se yon gran pèp. Ann pa kontinye sou wout sa a. Nou se yon gran peyi ki gen yon gran listwa. An nou sonje, Kongrè Akayè, zansèt nou yo pa t nan pase siyen non. Yo te met tèt yo ansanm, yo soti nan Sid, yo soti nan Nò, yo soti nan Latibonit, yo soti Mawouj, yo soti Fèryepèch. Yo soti Dondon, Sen Rafayèl, Milo, Kap Ayisyen, Plezans di Nò. Yo soti tout kote, Tibiwon, Tòbèk, Lèzanglè, Pò a Piman. Yo soti Okay, Okoto. Yo soti tout kote nan peyi a. Soti Nip, yo soti Miragwàn. Yo soti nan Sidès, nan Jakmèl, nan Okay, pou yo rankontre Lakayè, pou yo fè yon bon jan pale, pou yon bon jan dyalòg, pou yo jwenn yon akò. ki gen nen nan figil. Yon akò ke peyi ap tann. An nou pran kan Jera nan Okay. Zansèt nou yo pat nan pase siyen. Yo te dakò jwe jwèt demokratik la. Yo te dakò chita. Yo te dakò pran responsabilite yo paske yo gen yon ide de peyi a, yo gen yon jan yo wè Ayiti, yo gen yon jan. Yo wè kestyon kriz nan yon peyi kote ke lè w soti nan konstitisyon se konsansis fòs politik, fòs sosyete sivil a sektè reprezantatif vi nasyonal la ki pou retire nou nan sa k pa sa. Ok Mesye Jerry, pa de pwoblèm. Men, pèp Ayisyen kite m di w yon bagay. Kèlkeswa konsansis ou tande k monte nan peyi Dayiti. Sonje m te di w sa yon 12 janvye. Kèlkeswa konsansi, dyalòg, patati patata w ap monte. Si nan konsansi sa, nou pa pre pou nou lache sak sou lestomak nou. Nou pa pre pou nou bay eksplikasyon. Kòman nou manje prezidan Jovenel Moïse. Pou n bay popilasyon an eksplikasyon ki sa k pase, dyalòg la p ap sot la al rive la. Konsansis la p ap sot la al rive la, n ap toujou divize. Pase meyè fason ou kapab libere tèt ou, pou nou youn konnen nou pa gen pwoblèm ansanm avèk lòt, se lè m avwe sa m fè, ou avwe sa w fè. Lè sa nou di, ebyen. Rekonsilyasyon nasyonal la fèt, nou bay popilasyon an eksplikasyon, ann batay kounya pou gon seri de krim pou yo pa fèt nan peyi a, pou nou chante antèman papa nasyon an, epi pou n leve drapo peyi n. Men, si n ap fè ti dyalòg kase fèy kouvri sa, chache konsansis enterè, nou fenk kare tonbe nan katchouboumbe. Frè se sè byeneme byenvini nan Ayiti la repiblik dè koken ekskizem mande w padon paske gon mò la a m pral fon kout pye nan simityè pou n reveye li nou pral fon pale avèl paske gon deklarasyon l te fè nan jou pase yo fòn mande kiyès li te kite pou te fè swit pou li ann tande ansanm. Siyen akò politik sa a paske akò politik la di fòk gen sekirite nan peyi a, fò nou kraze gang yo, tout gang yo fò yo kraze yo. E gon selil ki pral travay pou kraze tout gang yo nan katye popilè yo nan tout peyi a. Talè, kote selil sa a? Kot selil la? Kote w konn wè chèf gang ap kraze gang? Pou di vitelom pa ta ba l on ti repons. Sa ki sdp a? Se a travè de sdp mwen konnen John Joel Joseph, se swit avèk rankont ke n te konn fè, nou te konn pale. E a sèt epòk, André Michel, se nan 70 la l te ansanm avè m. Jodi a la, li ka ap dòmi Karibe, li ka ap dòmi El Rancho, li ch panse ke tout è posib, tout è fini. Epi kounya la, Andre Michel pral monte selil anti-gang. Ki, ki, ki anti-gang? Ou kraze ki gang? A la traka pou lavek Ayitè. Ha, ha! Frèz e sè byeneme! Alon Jojo sa papa! MC Jojo, MC Telele Jojo, MC Jojo, MC Telele Jojo, lè ti papi manje twòp Humm ala traka pou lave kay tè. Jan m toujou renmen di l Ayiti diktature la pèl des anti Ayiti demokrasi la repiblik dè koken sèl vòlè yo kap rete ki vivra vèra ki moura kakara. Mwen di w mèsi paske w tap swiv avèk atansyon mèsi pou fidelite w ak pasyans ou mwen prale map kite w nan bra papa Bondye paske se li menm sèl ki kapab pwoteje w ba w lavi ak lasante bonjou bonswa tout moun non pa m se Fouco randevou kase pou yon lòt videyo demen si Dye ve 9 è nan maten bizou bizou one love.